Di dyab bonjou lap manje w. Pa di dyab bonjou lap manje w. Medam, matmwazèl e mesye fas ansanm avèk fenomèn ensekirite kap fè raj nan peyi Dayiti, popilasyon nan Pòtoprens deside mete pye yo atè pou di non bagay la paka kontinye konsa. Maten an byen bonè yon bis ki genyen 14 jenn gason ladan pèp ayisyen popilasyon nan Kanapevè a boule yo vif aprè lapolis te fin depoze lapat sou yo. Rale chèz ou, m pral rakonte ou istwa a. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a. Sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Frè m ak sè m k ap koute m, gwo panik nan baz chèf de gang Ti Makak. Maten an la, Pòtoprens leve tèt anba. Komin Petyonvil cho kou dife. Ebyen, aprè lanmò chèf de gang Ti Makak pandan wikenn ki sot pase a la, ebyen fòk mwen di w baz Ti Makak tèt anba. Donk, jan ke nou te di l avan yè, aprè chèf de gang sa fin tonbe, kisa lapolis pral fè pou ke yo netwaye zòn sa nèt pou ke dosye gang sa pa repete anlè Tomasen? Oh oh Ebyen pèp ayisyen depi yè swa la polis mete pye l atè malgre nèg yo te tann anpil pyèj pou la polis la polis arive janbe nou di felisitasyon janbe la polis janbe fò m di w nèg yo te vide lwil sou wout la la polis travèse la polis debake nan baz yo kout bal mare. Nèg yo pete kouri pèp ayisyen. Pase depi chèf la pran kou, tout pwen vole. Nèg yo pete kouri yo gaye anba raje Petyonvil. Gaye yo gaye anba raje Petyonvil, lapolis li menm gade non ap chèche tout kote pou mare jenn gason. Ebyen, mesye yo al debake Petyonvil. Lè yo rive nan vil la pèp ayisyen, Yo arive monte yon ti bis. Bis sa a, ki pran direksyon wout Kanapevè, mesye yo ap eseye kite komin sila a pou travèse pou yo rantre nan baz yo. Kay Izo, paske ou konnen Ti Makak se alye Izo. Ebyen pèp ayisyen, bis la ki deplase, Lè l pral rive bò komisarya Kanapevè a, gen yon bakòp polis ki nan blòk la. Li kanpe bis pèp ayisyen, epi sa w tande a, yo pral kòmanse fouye bis. Nan fouye bis, jenn gason ap desann, yo gen zam nan men yo. Sa ki pa gen zam, gen valiz nan do yo ki chaje ansanm avèk chajè galil pèp ayisyen. Lapolis di, O, o! Mesye kote nou prale. Pandan la polis li menm lap netwaye anlè li kanpe bis la ki gen pil jenn gason k ansanm avèk zam pil chaje galil pèp ayisyen anba nan tiujo mezanmi popilasyon an depi inè nan maten jel klè kout bal ap chante chen ap jape sitiyasyon an konplike lè ke la polis fin mare tout nèg yo Popilasyon an debake l di non non non non lapolis kou sa pap pase. Non, pa fè sa. Kou sa a pap pase. Zafè pou m tande n ap trennen ti vakabon sal sa yo. Aprè kantite moun yo fin touye anlè a. Aprè yo fin touye Eri Jan Batis. Aprè yo fin touye Ivon Bwisrèt. Aprè yo fin touye pil polisye. Epi nou pral ranmase yo pou n al mete kibò? Pou n al mete nan prizon? Epi talè m tande gon jij ki rann òdonans libere ti vakabon yo, nou pa nan bagay konsa. Pandan lapolis li menm ap fè mannèv pou boure nèg nan prizon, o o, popilasyon an debake ansanm avèk kawotchou. Se gade lapolis gade l wè se gaz k ap simen sou kawotchou. Se gade lapolis gade li wè jenn gason kòmanse pran souflèt anba men popilasyon an. Se gade la polis gade li wè kawotchou ap pase sou jenn gason. O o la polis kisa l ka fè? Ebyen pèp ayisyen kisa ki pral pase? Popilasyon an nève l fache, nèg yo anba menòt, sòt an dèyè yo mete dife sou 14 ti san sal sa yo ki kouri! Soti. Anlè Tomasen, paske lapolis ap opere, yo file desann, yo ap eseye fofile kò yo travèse Kanapevè pou wè kòman yo te kapab rantre nan baz Izo. Ebyen popilasyon an di, kou sa pap pase. Depi maten la a, moun Petyonvil sou renzen yo pèp ayisyen, yo ap veye tout kote kote enkoni ap fofile pase pou yo depoze lapat sou yo puiske gwo panik aktyèlman la nan baz chèf de gang Ti Makak. E ou kapab raple ou yè, moun nan Petyonvil mele ansanm avèk divès dyaspora ki soti nan komin nan te soti pran lari pou di non Petyonvil pap peri, Ayiti pap peri e lanse yon SOS kote yo pran divès dispozisyon pou ke tout chofè nan lokalite, tout chofè moto nan divès seksyon kominal nan komin Petyonvil pou ke yon gen yon jile, yon nimewo ki idantifye yo. E non sèlman sa tou yo mande ansanm avèk moun ki gen kay Petyonvil lè ke nap afème yon moun kay, ebyen nou prale nan biwo. Nou prale nap bay non nap bay tout detay de moun sa pa lwe enkoni kay nan zòn nan pou pita pa pi tris paske aktyèlman la pèp ayisyen petyon vil pouri konplètman donk anlè tomasye se ton zòn ki te kalm ou pat konn tande anyen se bri ti kòk ti zwezo te konn ap tande ap chante lò mont anlè a donk son zòn ki kwayèt pèp ayisyen jounen jodia se kout bal kap chante nan zòn sa aprè lanmò chèf de gang ti makak. Makak ki fè makak pèp ayisyen enben tout lòt ti makak yo gaye anba raje a enben popilasyon kanapevè maten an fè yo fè makak pi rèd yo mete dife yo voye yo al jwenn bòs yo. Donk medam matmwazèl e se mesye nan zòn Turgeau sitiyasyon an konplike depi inè nan maten popilasyon an sou de pye militè l je l kale kouche anba kabann kout bal. Chak rafal bal ki fèt se ke chen jape nan zòn nan, tout moun panike. Selon premye eleman enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke se gang Izo ki nan Vilaj de Dye ki vle mete yon chèf de gang nan zòn nan. Donk popilasyon an fè apèl ansanm avèk lapolis fas ansanm avèk sitiyasyon k ap dewoule aktyèlman la nan Turgeau. E m ap raple nou medam matmwazèl e mesye nan wikenn ki sot pase a la gwo masak te fèt. nan sous matla nan komin kabarè donk jiska prezan popilasyon toujou rete ap tann ranfò bò kote otorite konsène yo lapolis pou wè kòman yo te kapab stope bandi sa yo ki anpeche yo rete lakay yo donk bandi yo touye anpil moun e jiska prezan selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen gen moun ki kache anndan kay genyen ki pran bal moun kòmanse santi chen ap manje moun gen anpil kretyen vivan tou ki pete kouri kal kache kò yo nan akayè gen ki travèse ki ale okap etc men jis ka prezan gen moun ki nan zòn nan toujou donk yo mande la polis tanpri gade ki sò ka fè donk medam matmwazèl ze mesye sa kap pase aktyèlman la nan peyi dayiti fòk ke nou bay andre michel responsab paske li te klèl di ebyen si ke pa gen entèvansyon militè pa fout si gen eleksyon nan peyi a. E raple w pandan Jovenel Moïse te la l te deklare li gen pou l redui peyi a an sann e sou sann lan l ap konbat. Donk aktyèlman la pèp ayisyen sa k ap pase kretyen vivan k ap tonbe ou kapab wè kòman yo fè silans jiskaprezan gouvèneman an poko janm kondane masak ki fèt nan sous matla nan wikenn ki sot pase a la. Donk medam matmwazèl e mesye rete konekte. E nan sa ki gen a wè ansanm avèk koze entènasyonal fòk mwen di w. Ex premye minis Claude Joseph mete yon nòt deyò. Li mande ansanm avèk konsèy minis lan pou ke yo pran sanksyon kont 53 pèsonalite dominiken, moun sa yo ki reprezante yon menas pou sekirite peyi Dayiti pami yo prezidan Luis Abinader. Donk, medam matmwazèl e mesye, eske. Ariel Henry tchoul ap kapab poze yon aksyon konsa. Antouka yon dosye nap swiv de prè. E pa bliye yè, responsab imigrasyon an Repiblik Dominikèn fè konnen gen 5 nan ayisyen yo sanksyone ki reprezante yon menas pou Repiblik Dominikèn jiskaprezan Yon lòt bò a se Lix Quitel, gen Tolbè Aleksi, genyen Kiko Senremi, epi tou genyen Lix Quitel, genyen Romel Bell jiska prezan ki lòt bò a selon otorite dominiken yo, yo deja mete yon ankèt sou pye pou ke yo kapab arive mare nèg sa yo, depòte yo al vide nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl, se mesye rete konekte. Nenpòt update ki genyen nap toujou la pou nou enfòme ou. Si ou nan peyi Dayiti, ebyen ou gen pou rantre nan zòn Turjo, zòn Kanapevè, Petyonvil, fè anpil pridans. Ou menm ki aletranje, rele fanmi ou di yo mete yo alabri puiske sitiyasyon ekstrememan konplike nan moman map pale ansanm avèk ou la nan zòn metwopolitèn nan. Fouco zanmi enfo pa ou, bizou bizou nap kwaze talè, rete nan bra papa Bondje. Mwen pa viktim menm anfas viktim nan men nan lari m ye m a 2 timoun yo anvayi m gen yon madanm bò kote m yo gentan antre yo sèl sa m tande yo di se nèg 5 segond yo ye a 2 zè 29 2 zè 29 di maten depi 2 zè 29 la tou m nan lari a tou lè 2 timoun yo m nan lari gen yon kay ki boule. Si gen moun ki mouri m pa ko konfime paske m te kouri. Poko gen moun bò kote m ki mouri men yo boule kay, yo kraze kay, yo di ouvè pòt pou yo. Kote yo antre a yo di se nèg 5 segond yo ye. Mwen mande pou leta peyi a kòm Ariel Henry kenbe peyi a an otaj pou gon milyorasyon ki fèt. Pou peyi a pou tout malere ret lakay yo paske m pa gen kote pou m ale m a 2 timoun nan menm papa yo mouri mwen nan lari m ye se nèg 5 segond e sa yo di lè yo atake nou manman rete tijo. Mwen rete tijo pi wo legre ka mèt. Mwen viv yo Bon kote yo rive m konn zòn nan mwen kache sdè on mach eskalye yo met on gwo zam sou pye yo yap tire moun kap dikte yo a di yo konsa yo pap antre nan kay men yo te gentan antre nan kay bon pa konnen. Ba yon kote pou m dòmi. Rika Pierre, Majorie Michel, André Michel ki mete nou nan sa nou ye la, Michel Martelly ki mete nou jounen an nan sa nou ye la jodi a. Ki mete nou nan sa nou ye jodi a. Bon. Mwen menm m preske pa wè anyen pou m di a leta ayisyen paske m wè leta ayisyen demisyone. Gade yon granmoun tèt kè, yon granmoun 70 an ki nan tèt pouvwa, lavi chè preske touye nou, kounya pa gen kote, Ariel son vòlè l ye. Ariel son son mal papay son mal chien li ye ariel pa moun se ariel m tande k leta m paka pale de ariel ariel son vòlè ok mèsi. Anpil la polis pran reskonsablitel poul bay pèp la sekirite pou asepte bayo lòd pou yo al nan Biden lè yo pran la polis yo yo voye yo Biden e nou menm ti pèp la Kote yo lage nou? Nou pa gen nan men nou? Nou pa gen rele? Nou pa gen reponn? La fòk nou wè ameriken ba Ariel yon djòb pou l fè pou l touye tout pèp la. Dayè pou n ap gade mezanmi nou wè pèp la pa ret pèp ankò. Pa ret pèp ankò. Yon ti peyi konsa. Ameriken pa ka konprann pou l touye tout pèp ladan l. Sa se pou nou l ye. Em di tout neg ki pral Biden yo met bon kouraj. Pi yon bon bout tan, rejyon ba Latibonit la transfòme an teyat de krim, de mò, de vyòl ak kidnaping. Bandi baz Gran Grif nan Savyen yo antere plizyè otaj ke yo te kidnape depi plizyè mwa nan komin Lyankou ak Pon Paremon sou komin Vèrèt. Ansanm otaj sa yo mouri grangou ak swaf dlo, selon abitan k ap viv toupre baz gang yo, yo temwanye se pa premyè fwa ke mesye baz gangrif yo ap transpòte plizyè kò moun ki mouri dèyè machin pou al jete nan simetyè ak flèv Latibonit, selon enfòmasyon yo, se de moun ke fanmi yo bay plizyè ranson pou yo deja ke mesye yo ap reklame lòt ranson ki petèt pa t janm rive jwenn yo ki lakòz ke moun yo mouri ak grangou ansanm viktim yo mouri dezidrate paske gang yo pa ba yo manje ak dlo pou yo bwè pandan plizyè semèn yo sekestre andedan baz Gran Grif. Pandan menm semèn nan, bandi palmis yo krible plizyè otaj ak bal selon enfòmasyon se 2 otaj fanmi yo pa t janm ka negosye pou te bay lajan ranson ke gang nan te reklame Sitiyasyon sila a lakòz ke ansanm moun kap viv onivo vale Latibonit la pa konn ki sen pou yo rele malgre tout SOS ke yo lanse pou mouche leta vin pote sekou avèk abitan e otaj ke mesye yo kidnape swa moun Ti Rivyè Latibonit e moun lòt zòn kap travèse sou zòn nan leta pa janm deside fè anyen Se tout alye baz Gan Grif yo ki kontinye oubyen tanmen a fè ansanm aksyon kote yo egzekite ansanm oktaj ke yo kwaze sou wout yo. N ap raple pandan semèn nan, gwoup gang Kokorat San Ras k ap opere nan rantre sid Gonayiv, nan Lakwa Peris kidnape plizyè pasaje ki t ap travèse wout la pandan yo t ap sot regle zafè pèsonèl yo Ebyen mesye yo kidnape yo malgre negosyasyon, gen nan yo ki pase de lavi a lamò. Ansanm de sitiyasyon sa yo pèmèt ke peyizan ou abitan, pasaje kap travèse wout nasyonal nimewo 1 an pa konn ki sen pou yo rele. Ayè jedi a, nan dezyèm seksyon Ti Rivyè Latibonit nan lokalite Lavèdi, gang Savyen ak Palmis yo kidnape Erancia Lormeis ak Marie Ange ki ta pral nan veye on pwòch fanmi yo ki desede Mesye baz Gran Grif ak palmis yo kidnape yo, yo mande fanmi yo 500 mil dola ameriken pou yo chak, selon fanmi yo, yon lajan ke yo poko janm konte depi lè yap viv. Désir Venès, Ti Rivyè Latibonit, Site Crête à Pierrot, tak 509. Nan moman an, lapolis nan Latibonit pa sispann plenyen pou materyèl ak ekipman yo fè kwè ke yo pa genyen pou fè fas ak ensekirite galopant kap fè pale de li nan depatman an depi yon bon bout tan, Bandi baz Gran Grif nan Savyen yo pa sispann miltipliye estrateji pou yo pran plis tèritwa o nivo depatman an. Pandan wikenn nan, anpil kout bal echanje ant lapolis ak bandi Gran Grif yo ki gen anèks yo nan Morodwè nan komin Lyankou ki rele Ti Grif ki te vin detounen kamyon machandiz ki t ap pran direksyon mache Ponsonde Nan moman sila a, mesye yo te deja entèsepte yon machin ki t ap transpòte diri Latibonit pou t al vann onivo mache a ak yon kamyon kleren. Youn nan blende ki kantone depatman an te pran nouvèl la te oblije desann sur les lieux pou t al fè echanj kout bal ak bandi yo ki te kanpe fas a fas nan Moro Dwè ki se yon teyat de krim kote te genyen 5 polisye ki te mouri asasine onivo Moro Dwè 25 janvye pase a. N ap raple, abitan nan komin Lyankou, espesyalman nan Mogodwe, denonse tantativ e planifikasyon gwoup gang Ti Grif ak Gran Grif ap fè pou sezi blennde ki kantone ki abitye fè wout nasyonal nimewo 1 an e menm vin travèse machin k ap travèse Mogodwe nan sitiyasyon difisil lè n konnen kote bandi baz Gran Grif yo sanse achte twonson wout sa lajan kontan. Selon peyizan ou abitan ki rete nan zòn nan, yo dekouvri plizyè kachèt koktèl monotòv, 2 boutèy ki ranpli avèk sab e mèch, selon bandi yo, plan yo fòk yo genyen yon cha blende. Objektif pou yo pran cha blende a, se pou y al goumen avèk mesye Koralichon ki kantone nan Jan Deni ki gen ti mepri nan tèt li. Pandan jounen dimanch 23 avril 2023 a, bandi Bas Gran Grif yo defile nan bouk Ti Rivyè Latibonit Abò 10 motosiklèt yo abiye ak inifòm plis kas polisye yo te touye nan komin Lyankou yo. Sinyal sa a moutre aklè ke bandi baz Gran Grif yo pa deside chome nan aksyon ke yap poze nan kominote a, malgre lapolis nan depatman an toujou kriye fayit pa rapò ak mwayen ke yo pa genyen pou reprann kontwòl komin Ti Rivyè Latibonit ak Lyankou swit avèk bandi yo ki kontinye ap simen pagaj nan diferan zòn atravè depatman an.